M pa konnen si ou fè eksperyans sa deja, ou konn kwaze ansanm avèk on fanm, ou poko menm touche fi a l tonbe falsiyis. Fanm sa yo toujou pa dous. Ou konn kwaze ansanm avèk on gason, fenk ou manyen ti pwent tete l, wouy, pa fè sa, pa fè sa, kite m. Gason sa yo tank yo pa gen bann. Ebyen medam, matmwazèl, se mesye aktyèlman la a. Se nan sitiyasyon sa a chèf de gang Vitelòm twouve l. E, Vitelòm pran nan zizirit. Bwa poko menm rive sou Vitelòm, li kòmanse gouye kò l. Vitelòm kòmanse depale, M pral fè ou tande, ou mèt rete la. Lapolis ansanm avèk lame dayiti mete kontwòl mèdam matmwazèl e mèsye sou vilaj de dye. Depi pòtay jiska matisan 7 bloke anyen pa rantre anyen pa sòti. E sa ki grav, medam, matmwazèl e mesye, se sèl Natcom k ap fonksyone, paske Digicel pa ka pase pou al pote gaz nan baz. E sou lanmè a, sòlda lame Dayiti rete gade nou sansib alagachèt, filè yo nan men yo, nenpòt ti grenn k ap eseye travèse pou yo fè bap piyanp sou li. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou TAK 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse. Zanmi pa w, Fouco. Se premye fwa nan peyi Dayiti bandi santi yon ensekirite konsa. Bandi yo pè, bandi yo ap depale, bandi yo ap pete kouri. Chèf de gang Vitelòm, bwa kale a poko menm rive sou li, enben l kòmanse plenyen l di l pap ka pran l. Chèf de gang Vitelòm k ap mande nan ki kò l pral pran. Bwa kale sa. Medam matmwazèl ze mesye eske w raple w istwa jako a ansanm avèk bourik se sa kap pase vitelòm aktyèlman la nan lakou taba a kite m esplike w pou pi byen konprann bourik lèl leve chak maten li toujou detire aparèy la pèp ayisyen epi gon jako ki toujou rete sou lòt bò mòn nan kap gade bourik. Gon bon maten pèp ayisyen, bourik tap fon distrèl ansanm avèk yon lòt ti bourik kap pase. Epi kounya la, aprè bourik fin konekte aparèy nan aparèy, jako a ret lòt bwa lap konase heheheey humm heheheey humm humm. Epi pèp ayisyen. Jakwa reponn li, Nan ki kòk? Nan ki kòk? Ebyen pèp ayisyen, se konsa chèf de gang Vitelòm kòmanse plenyen, l ap mande nan ki koko l ap pran bwa kale. An nou tande l konsa nou va konprann deklarasyon chèf de gang nan pi byen toujou ki pè k ap salye popilasyon an franchman, waww. non chef de gang nan gen problem. Mwen salye popilasyon ayisyen an, frè m, sè m, konpatriyòt mwen yo, spesyalman moun Taba, Haut Frère, Fò Jak, Kenskòf. Mwen salye detèminasyon nou, entèlijans nou, konviksyon nou. M konnen pa gen nou youn ki kap pran nan pwovokasyon. Talè, de kisa w vle pale Vitelòm? Ou di pa gen nou youn kap pran nan pwovokasyon. De kisa w vle pale gason? M poko ka konprann ou. Kote ke m konprann li trè fòmal, mesye anplwa yon strateji. Non ou dan lenkyetid. Kounya se Jenèf ki mare sosis yo zanman avèk pouvwa wè nou menm ni pouvwa se 2 je chèch. E bwa ou santi kap vin sou ou gason. Waww chèf de gang nan dan lenkyetid pèp ayisyen. Talè lè moun kanapevè lendi maten jodi a fè 8 jou yo kenbe 14 bandi yo plat kawotchou yo Sa vle di se Genève ki te gentan debake Canapé-Vert, Vitelòm? Non, ou nan lenkyetid, chèf de gang. Ou gen pwoblèm. Men m konnen nou trè entèlijan, m trè fò. Ah waw! Nou pap kite pèsonn moun pran nou nan pwovokasyon. Mph. Men lò tap mete yo deyò a, sak te pase menm? Fè moun yo kouri kite lakay yo, kout bal, kout bal! Kidnape moun, touye moun. Eske w wè jan jan jan gang yo odasye menm jan ansanm avèk moun ki sou pouvwa pèp ayisyen waw lè bwa ap vin sou ou se konsa w depale hahahaa. Ann pran egzanp trè klè yon nèg ki di nou nou prale nan operasyon bwa kale. M panse ke fò nèg sa ta gen pouvwa li ta retire odas nan yeux l pou l ta anpeche bal pase la dwann pou l ta anpeche zam ap vann sou mache nasyonal la. Frè pa, se nan bwa kale nou ye la wi. Se popilasyon an kap fè brak. Ou genlè poko janm konprann. E pa nan dosye bal a zam nou ye la non. Se moun kap toumante nou k fè nou pa ka ret lakay nou kap mete nou deyò nap pase pran wi. Se manchèt wi. Vitelòm sou fè divèsyon. Li pap fèl. Waw. El konnenl paka fèl. Hum hum. Banm fon yon ti ale trè brèf. Wi, pa gen pwoblèm non. Yo pran pretèks sou sa k pase Debussy a. Men m panse ke nou trè fò. Nou pa mal pou konprann. Kounya la, wè eske w a de betiz non peyi, on chèf de gang non misye site nan touye prezidan, bon li patisipe l di sa klè, epi kounya la se li menm ki vini kap fè le pèp la moral. Pèp ayisyen si nou pa dechouk Ariel ansanm avèk tout kolonn asasen sa yo, nou panse ke mouvman bwa kale ap ateri, ou pa wè sa l vin fè li menm? Ou pa se divèsyon l vin fè? Pou l Ariel pase ale se alye Ariel Henry yo te konn kwaze nan otèl fè reyinyon touye moun pou yo te ka pran pouvwa. At nou kite Ariel nan tèt peyi a epi nou lanse mouvman bwa kale nou panse n ap jwenn rezilta nou bezwen an non monchè. Ou pa vitelom se divèsyonl vin fè? Se kwa listwa? Lè nap analize nap wè sak pase Debussy a se menm avèk ti pwovokasyon ki te bay aprè asasina Jovenel la. Eh eh eh eh gason sa se de bagay diferan pa fè sa pa fè sa gason ou santi bo ap rive sou ou paske aprè asasina Jovenel jan popilasyon an tap mache Pran Colombien anba raje a pote bay lapolis. Tout moun te fokis sou Colombien yo ki tiye prezidan. Ou te rete nan fyèf ou byen serye wap byen pase ansanm avèk patizan w paske yo te fè yon pakèt pwomès. Men kounya la a gason pa genyen Colombien yo ap chèche. Se nan baz gang yo ap antre, tu konpran? Mete manchèt sou vakabon. Se pa arete yo ap arete yo mennen bay lapolis. Se pa menm bagay. Se bwa k cho dèyè w. M santi w kòmanse pran chalè gason. Jovenel fin mouri, e lè w wè lapolis bare anwo, bare anba, swadizan y ap kenbe moun ki tiye Jovenel. E lè Jovenel ta pral mouri a, kot sekirite yo te ye, kot polisye yo te ye? Ou t avè yo, ou t avè yo, ou te di sa, ou t avè yo, ou t Ariel, e menm nou menm nan? Osi senp. Osi senp, ou t avè yo, e pa menm nou menm nan ki te met ansanm? Kounye a la, se popilasyon an k leve. Se manchèt nou nou pran. Pa gen kesyon kenbe bandi pou lapolis non. Nou pa wè kenbe mèsenè pou la poli se manchèt nou met sou gason se bwa kale wach manman l ye se so pè n'ayez pas peur garçon hahahahaha. Ou pa konnen. An nou kite sa la. Paske ok ann kite l vre. Chèf lapolis la l toujou la lap jere pouvwa a lap jere. Si w santi w fistre akoz ke nèg yo pa ba w pouvwa ou santi bwa kale ap rive sou ou gentan pase pran lòt yo Gentan pase pran lot ki mete w nan pozisyon. Ay popilasyon wap fè rabè ni pou ou, ni pou lot asasen k nan tèt peyi a tou. Osi senp ke sa. Tout pos nesesè ki depan de li menm. Paske yo konnen ke li enpotan pou yo. Men jou va jou vyen kaka je pa linèt la jistis gen pou debou. Enben se la jistis ki debou la wi gason, genlè poko konprann. Se la jistis ki debou wi. Se manchèt pèp la k la jistis wi. A la traka. Nou tout gen pou wè l. Debisi, misye pran pretèks ke yo tiye anpil bandi, yo pran anpil zam. Wi gen moun mouri, bandi mouri. Ka konprann. Bagay yo mal planifye. Bon sa. Sa vle di bwa kale a mal planifye. E nan baz ou pou li te planifye paske ou menm ou se chèf planifikasyon. Ay ou te di ou te chita pou ke ou te moute yon forom fantom 509 ansanm avèk Andre Michel, Nenel Cassy. Don kato, Ariel, John Joel Joseph, se ou k konn planifye, chèf polis la Frantz Elbé, se ansanm nou te fòme Fantom 509, donk bwa kale a pa monte nan baz ou, li mal monte. Eeyy! Bandi yo pè pèp ayisyen. Zafè bak li rann yo pase konsa. Men pa bliye! Sak pase a Li pa menm ka de final vwala poul ta semi final Pou yo ta di ke yo ganyan Pa gen nèg Ki egare E Lè Nap tande pot pawol la kap voye monte Li pral Janl pale. Gen yon viktwa ki pote. Ditou pa, fòk nou entèlijan. Menm lè ke yo ta ekipere 100 zam, mwen menm, mwen pran le kouraj e m angaje. Mwen vle wè yon jou Nou menm popilasyon an, pou n di ke n te tande Pakè a te resevwa tan zam kòm deli. Jij denstriksyon k ap mennen dosye sa a. Pa gen jij denstriksyon k pral mennen dosye papa Ou genlè poko konprann sak gen la. Pa gen jij destriksyon k pral mennen dosye, se bra kale, bra kave depi yo pran w krakatap vrakatap prapra yo fin avè w. Bon vitelòm ou gen lajistis nan pòch ou, ou genlè bliye ou te di nou ou onivo CSPJ. ou o nivo la primati hahahahaha si w inosan vitelòm piga w gen piga w pè poukwa wap pale nou de lajistis ki lajistis e pa lajistis nou te met ansanm nou touye jovenel la hahahaha se bwa kale nan dèyè tout vakabon sa yo wi. Prefere w te fè silans. Gade misye k vini pou fè divèsyon. Ki kote ki bo? Aah. Te jwenn tan zam nan dosye a. E mwen vle lapolis idantifye kantite zam ke yo rekipere yo. Nou pa pwal popilasyon an. Kiyès nan nou k pral wè l? Enben se pou rezon sa gason lapolis mèt ranmase kantite zam li vle, sa pa gade nou depi nou jwenn yon bandi e plat nou plat kawoutchou, nou jwenn ou menm chimen an w ap fè. Osi senp ke sa. A e nou deja konnen ni ou ni lapolis se 2 mètdam nou ye, enben popilasyon an Pote atansyon trè klè dan lè zè, dan lè jou, dan lè mwa, m pa menm di dè zane. N ap remake majorite zam sa yo, se yo k ap tounen debisi. Pèp ayisyen, louvri je nou. Ebyen sa w vin di nou la, si majorite zam sa yo, yo ap retounen Debussy ebyen, tou plat kawotchou chèf polis yo? E sa w vle di nou? Non vin klè. Humm wap pale men w pa ka pale de bwa kèt vitelòm genlè pè bwa menm hahahaha vitelòm gen pwoblèm ansanm avèk bwa lap pale w de zam lap pale w de gang zam yo ap retounen ankò. Atò, pou jan yo kenbe ti bandi jounen jodi a, yo ap plat kawotchou yo, pou lòt yo ap gade jan yo ap wach manman nan dèyè yo a manchèt. Monchè fò w ta sanwont nan dènye nivo. Menm si w ta fin fimen, yo di w men w zam w ap kouri. Sa m wè popilasyon an ap fè bandi pase la a. E pou jan nap prepare popilasyon an, pou jan nap prepare lajenès, nenpòt politisyen k ta prezante devan w, ki ba w yon zam gade nou, pa ezite dechaje l sou li. He he Vitelòm, kou sa pa pase, he he he he, nou konn w bon nan divèsyon men, e poko pawòl la sa. Aww waww waww hahahahha waww waww hehehehehehehe vitelom kap konfese waww li rekonet li fe popilasyon an sou men kite popilasyon an bon pwa gason ou pa bezwen plenyen. Mwen mete nou nan yon sitiyasyon. Nou pa konn kisa pou nou fè. Paske nou doute konplètman de mwen. Waww. Popilasyon silvouplè retire, retire dout nan tèt nou de Vitelòm ok. Son bon moun, son antreprenè ok. Retire dout. Li fè nou soufri. Lanmou Vitelhomme gen pou nou fè moun Taba soufri, fè moun Petion-Ville soufri, fè moun Diegue soufri. Se kado yon bwa kale mesye. Se konsa bwa kale a fè nèg depale. Oh my God! Non, gon jan w rete w wè gon nèg ki kenbe w nan grab grenn li, wach! Ou poko mouri w ap gade grenn ou pa la ankò. Bagay la fò depale wi. Aha an ale gason. Pa bliye 6 pou ouvri 7 jiyè 2021 se li Kalim moun kem ye jodia. Nb. Poukisa w pat tou pase w touye tout bòs ou yo? Ou ta rann la repiblik on sèvis? Se yo ki te kreye w, se yo ki mete w nan nivo sa a. 6 7 jiyè nou touye prezidan yo pa baw sa w merite a debake sou yo plimen yo yo telman byen fè w ou kapab wè pèp ayisyen pou yo te voye jovenel ale se barikad yo te monte destabilize touye moun enstwi vitelòm nan touye moun ebyen imedyatman vitelòm pa jwenn sa ke yo te pwomèt li a ebyen l pral kontinye menm mouvman kontinye touye kretyen vivan ki pa konn anyen nan dosye a. yon fason pou l destabilize lòt vòlè asasen parèy li yo ki o pouvwa a. Men lè nou gen pwoblèm nou pou kisa nou pa rale zam nou nale kote moun ki te bay nou zam nan nou touye se popilasyon an kap viktim. Kounya kou popilasyon ap pase ban nou bwa kale epi w vini kounya la w sou fè divèsyon gason pran zizirit ou cho. Nou pa bezwen enkyete w nap pran ni ou ni tè bòs tenkèt pa han mesye inosan. Mwen menm mwen di l kòm pòt pawòl la relate yon operasyon bwa kale nou menm jepèp Nou trè entèlijan e n trè fò. E pa gen, pa ka gen moun ki ka fò pase nou. Nou konn fè, nou ka fè. Nou konn fè, nou ka fè. Zafè k gade yo, ki tande y ap fè yo anvi fè, ki tande moun konn fè, ki bezwen fè. Nou pa gen mesaj nap voye ba pèsòn, men sof ke nap toujou la pou n konseye popilasyon ayisyen an. Omar oh my God talè talè gason oh oh my God hein waw waw pèp ayisyen waw vitelòm se konseye nou. Waww Waww hahahahahaha si Andre Michel ka avoka pèp la donk Vitelòm se konseye pèp la mezanmi pataje live la tande pataje live la. Pase men vitelòm konseye popilasyon an eeeee avan nou soti nal tye yon bandi avan nou di operasyon bwa kale nou sipoze kontakte vitelòm poul ban nou konsèy. Humm mwen lèm diw peyi a spesyal la kriminèl asasen diw kounya la yo se konseyew vòlè nan tèt peyi kriminèl nan tèt peyi pèp ayisyen sin pa pase pran yo tout se lave men si atè se pa sèlman ti piti anba yo fòn pran anlè yo tou fòn pase nan tout ministè yo poun lave ministè ay gang yo tout kote. Gang yo telman enstale yo tout kote nan peyi a men kounya vitelom se konseye nou nap kite m te di nou sa nap kite sou moun hahahaa vitelom konseye pèp ayisyen an humm mete pou nou ou pa defansè nou tou. Jou n met pye nou atè. Humm qu'est-ce qui va passer? Malgre de zye nou la nap gade se sa ka la ka wèl. Humm enben mete pyo mete pyo gason mete pyo nou ta byen renmen ou mete pyo wale kay andre michel dwat wale kay ariel dwat epi popilasyon an pasel fè nou tout fon sèl anba bwa m ta renmen w mete pye a wi Men de twa grenn moun nou wè nèg yo pran swadizan popilasyon an ap fè operasyon bwa kale a nap di yo ya kite sòt. Dayè. Nou konprann li ase byen. Nan moman mesye yo di y ap mennen operasyon Bwa Kale, n ap gade Jenèf ap pwogrese, Jenèf ap frape anpil teritwa. Ebyen gason, leve w al pran vòlè parèy ou yo. Se senp. Pa vin plenyen bay popilasyon an. Pa vin plenyen bay popilasyon an. Ou konnen kiyès ki mete w nan sitiyasyon an. Ou konnen Jenèf ap pran teritwa. Leve w al batay avè yo. Souke kò w pase pran yo, ou konnen yo fè yon sèl pou yo manje w. Manje yo anvan. Konsa popilasyon ap gen mwens travay pou l fè. Ha ha ha! Ala kote asasen ka fè divèsyon mesye se nan peyi Dayiti. Jenèf ap ekipere tèren. Nou pa tande la polis di anyen de sa. E l pa ka di tou. Paske san Jenèf pa gen pnh. San pnh pa gen Jenèf. Se youn nan rezon. Non, peyi a son peyi ki ekstrememan spesyal. Nan jou pase yo, se te Vitelòm e pnh. Waww! Pnh kite Vitelòm! Eske tu konpran, pèp ayisyen? Pnh la kite Vitelòm. Paske nan jou pase yo, Frantz Elbe, se te mennaj Vitelòm. Se ansanm yo te monte, yo te gen anpil ti zanfan, Fantom 509. Koup la kraze, pèp ayisyen. Se te lapolis, se te fantom, se te ti lapli, se te izo, se te lanmò san jou, se te yo tout ansanm ki konn fè ti kray yo, plis lè politisyen, men kounya la jounen jodi a, kèt, bagay la grav pèp ayisyen paske. Zanmitay la kraze, pa gen lanmou ankò, Vitelòm jalou. Enben Vitelòm si w jalou ou konnen pnh fon sèl ansanm avèk lòt la, ou konn ki sa w te di ansanm avèk chèf polis la, jere koze w avè l. Ou konn sa w te fè a pouvwa, jere koze w avè l. Osi senp ke sa. Epi kounya la ou vini wap fè divèsyon le pèp swiv konsèy men se kwa listwa bwa manke w gason hahahaha. Zo ki fè nou wè devan pnh nou jwenn je pnh. Ok ahh je pnh se Sa ye, sa e vle di la? Jenèf, je me A Vitelòm, fò pa isi, fò pa isi hein. Ou prèske kriye, non, w'ap toufe, e kè ou kenbe. Pran zam ou gason, Ale kot moun ki mete w nan sitiyasyon paske m santi moun yo manke ba w afeksyon, bezwen atansyon. Frè m, sè m yo, m konnen nou renmen m e m renmen nou tou. Waww oh ma gad non hahahahaha woyy men dènyeman pou jan moun tap mouri dyèg mesye. hein nan pernie pou deblozay ki fèt pou kretyen vivan kouri kite kay yo lanmou an te twòp pou pou yo rakonte gade vòlè mesye se peyi sa. Konprann jere tèt nou vijilan veye anwo veye anba. Theriel Thelus map pote yon sèl atansyon avèw. Ou pap bliye konpè ou. Avèk anpil jounalis m konnen k trè fòme, ki trè eksperimante, ki kapab ede peyi an. Nou dwe vin nan peyi nou pou n fè sa ke nou konnen lalwa mande pou nou fè. Waww et mesye gad yon konseye pèp ayisyen an genyen konseye dyaspora li konseye pèp ayisyen an li konseye jounalis yo hehehehehehehehe waww mesye gad yon bwa mesye bwa dous.